Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon trè kontan dèt avèk vou jodia la nou fè yon yon ti rankont se anpè a distans paske se an fan di kote de la martinik e ki nou fè parveni an pti mesaj nou dizon bè ekoute sa fè an bay depi ke n ap chache rl nou pa ka jwenn ni sèten fwa nou kriye sou nimewo sa nou kay tonbe sou an ti bouk li reponn nou l di nou se pa rl ebyen la Et la personne li tombe direct sous RL jodi ala. ça fait un pile satisfaction de la part de Anani depuis la Martinique. là, on a profité justement voyez, go big up à tout réactions. Qui Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Île de la Réunion, il Maurice, tout il la France, ça va bien. Les états unis le Canada, tout le monde qui est un peu partout à travers le monde. Il faut repondre se imajine kòmsi nèg al anpile nan yon pyès kay waww sa deja mete pus nan zòrèy otorite yo e se sak fè yo mete nèg sa yo anba kòd li pa posib sitou nan moman nap viv la la pou peryòd bwa kale a la pou ke 14 jenn gason al foure kò yo anndan on kay. Antouka sa li pa nòmal. Donk Leogane li menm li kanpe l ap veye pou ke pa gen move grenn malgre Leogane li gen anpil move je ladan l men ekoute Leogane ap veye donk lapolis pral entèwoje mesye sa yo avan yo pase a laksyon je sepa kisa yo pral sibi kòm sò. Gen yon videyo ki vin jwenn mwen la. Yon video yon sitwayen yo bay bwa kale o nivo de la vil de Hinche. Hinche se ki kote souple? Dans le departement du centre? Wi Hinche se chef lieu departement du centre. Ebyen yo kenbe sitwayen sa a men enfòmasyon sikile sou li kòm kwa misye se yon danje nan baz Canaan yon danfè. Ebyen lè yo kenbe misye yo kòmanse manyen misye epi Men misye genlè gon pren anraje sou li paske misye kòmsi li rete fas kontre tè nan dife a misye poko mouri misye la kòmsi misye ha papa misye dan nan dife a e obou di kont misye pral pèdi lavi l paske dife pa jwe ak moun donk se konsa e sitwayen sa li menm li tonbe o nivo de lavil de ench bwa kale a repran fòs wi la. Sa n panse? E gen yon fan ki du kote de Dumiseau ki li menm ekri yon zanmi li ki aletranje pou di l ke pa gen bagay anlè a, pa gen kesyon Bwa Kale. Men fò m di nou ke anlè a vrèman vas la paske enfòmasyon k te vini sou Tomazo a k fè konnen kesyon Bwa Kale a nou wè videyo yo kote lapolis ap antre nan fyèf yon seri de nèg, nèg sa yo ki te pote boure. Donk se sa k fè nou menm nou te rete afirmatif sou. dosye sila. Antouka pou Blòdè ki li menm pran bwa kale nan vilench lan, misye fè konnen li soti Kazo men daprè enfòmasyon se pa la misye soti. Gen anpil ti videyo la donk pou se ki yo menm ta swete genyen videyo a wap gade pou wè humm atchè dife a fini. gen pati nan kò sitwayen sa ki pa boule. Donk, c'est dur de regarder cette réalité en Haïti mais écoutez, nou oblije pran kè paske yo fè nou konnen ke se wout sa n ap pase pou n kapab delivre. Fòk gen anpil moun ki mouri, fòk gen krim e sèl sa m swete, m swete ke lèjan ki son saj kòm mwa yo pa ta pase nan twou sa. A bah wi paske m pa ta swete kòmsi nou viv yon bagay la tankou yon tranbleman de tè non. M swete kòmsi sa k ap pase yo ke bon moun yo y al nan lo pa yo. Move moun yo yo pase kote yo dwe pase. Osi senpl ke sa. Konpwene. Kounye a n ap anchene avèk yon vwa gang. Ehh se meyè meyè nan. M di non mèsi e pa ba l kou. Okontrè se kontak m ap fè pou m voye l lakay li la e moto, kòm tout chofè moto maron kite zòn nan, pase lè yo arete yo. Ban m di w yon bagay enspektè Is, ou t ap travay Lestè. Si yon nèg, yon chofè moto ret nan yon zòn, sa pa vle di l se bandi pou sa. Mwen menm mwen gen zam nan men m. Si m di l al achte yon bagay pou mwen, l pa ka pa achte l. Pase si l pa achte l, l konnen m se yon trèt. Sou sa yo, fò nou fè deba sou sa, mezanmi, fò nou panse a sa yo. Lè w pa ret nan zòn, tout moun nan zòn nan pa bandi. Fò w met nan tèt ou, meyè Bendji, yo se pitit la. Pa gen moun k a mete yo deyò la. Se lapolis. Menm moun sa yo ankò. Wè li menm nou pa k lwen. E devan nou moun sa yo ap pase, lapolis ap mennen moun sa yo, lè yo bwote bagay, lapolis akonpanye yo, cha ap mennen yo, yo gentan konnen nou ka al pran moun sa yo nan anbiskad. Tout lè y ap pase Kafou Machan, kote nou kanpe a n ap kontwole tout aksyon popilasyon an. Ou konn sa tou, ou konn sa plis ke mwen. Mwen menm, mwen konstate te gen prèske mil moun lestè. Mil moun lestè, nèg ti etid, nèg toupatou. Mesye, konsidere. Moun lestè egare yo egare. Bay popilasyon yon chans. Ok ok nou bay popilasyon yon chans. Poukisa popilasyon yo vin boule kay moun nan zòn nan lakou? An favè lapolis. Bon banm banm di nou pawòl. Mesye ann chache yon antant. Kijan n te ka regle sa pou n fini a bagay sa. Eske gen jismen sa pou fè. Wè polisye a nou pa gen moto pou n mennen l ale. Paske pa gen yon moto k ap fye mennen misye ale. M pa konnen si l te ka jwenn yon taksi oubyen n te ka fè yon jan komisè Alestè vin pran misye pou voye misye ale. Nou tout konn sa. Bon men ann di nou pa wè anyen. Kisa nou ki ka fè pou rezoud pwoblèm sa a? Pwoblèm lan, mwen menm tou se pwoblèm lan, pa gen moun ki pa gen tande. Zòn lan gentan kraze, la pou reparasyon zòn lan manke la pa bon. Pwoblèm lan te ka rezoud si te gen moun nan zòn lan, la nou te ka di la, men se menm pou moun nan zòn lan fòn bon paske ke pou lapolis e lapopilasyon ak nèg lapolis avè lapolis mèt ak gang gentan kraze yon zòn, lapolis gentan mele ak gang. Gentan kraze yon zòn. Nèg ki gen zam menm jan avè nou. Nèg k ap fè barikad. Tout nèg yo ankò. Epi tout nèg ki vin la yo mesye. Enspektè Jis. Nèg ki konn ap fè barikad bare machin avè nou. Djakaman wi. Nèg ki konn ap bare machin. Nèg ki konn ap bare machin avè nou fè zak avè nou. Tout nèg ou tande sot k ap enkyè tèt batay la. M tande fè koalisyon la. Ti mepri anfas la pou nan mitan lapolis vin kraze zòn nan la. Ti mepri vin ak kidnapin latibonit wi. La polis sa konronpi menn. Ebyen enspektè jis nou di nou te kontan pale avèw. E paske nou di misye, li di son enspektè li ye, nou di rele yon otorite. Vin chwazi rele w. Enspektè, wi, mwen dènyèman map ba w enspektè. Wè nenpòt operasyon, paske nou gite konnen nou ilegal, nou gite konnen se bandi nou ye, gang nou ye. Nenpòt operasyon lapolis ap vin mennen la, vin mennen nan lapolis. Men depi pèp akonpanye pou yo vin fè dezòd sa yo vin fè a lapolis prale pou 1 pou 2 nap tchè anpil moun sou lari a la vin a lapolis vin a lapolis lapolis son fòs legal li ye nou pa gen problèm lapolis ap vin mennen operasyon si nou ka batay avèw nap batay sa nou ka fè a nap fèl men vin avè bandi en en vin avè bandi parèy nou la nan demen si Dye ve monchè nap ranmase anpil mò sou lari a. Kòm nèg yo kenbe yon polisye, donk enspektè a ka pa vle polisye a mouri se sak fèl desann li konsa. Men kite m di nou yon bagay, kèlkeswa jan sa ye, enspektè a pa gen pou lap desann figi l oubyen komisè a pa gen pou lap desann figi l devan nèg sa yo. Se di wi mesye, kòmsi pou On nèg ki chèf nan lapolis pou lap desann figi l konsa, ap mande nèg yo tanpri souple bay moun on chans, yo akize lapolis li di non e pat nou menm se te popilasyon patati patata, sa fè wont e mwen menm m eksprime yon santiman de revòlt imedyatman m fin tande konvèsasyon sila, moun ki chèf nan video a se gang kokorat san ras la wi, se meyè wi paske lap pale avèk yon ton elve e komisè a li menm. Li oblije ap pale avèk lavwa bas. Paske si l moute tou, o, Meyè ka fache la, swa tande ala, Meyè fè lòbèy. Men se menm Meyè sa a popilasyon avèk lapolis te al lakay li. Kounye a, men kote m pral ba nou verite a tou, fò n dakò l. Nou tande kisa Meyè di nan videyo a? Lapolis te mele ak bandi pou pote boure sou li. Se sa pou nou konprann nan peyi Dayiti. Mwen pa gen pwoblèm non pou lapolis fè kò ak bandi pou batay kont bandi. Men gon bagay pou nou konprann fòk nou evite sa. Lapolis kapab itilize bandi men se an tout diskresyon. Gon pakèt nèg la ou wè k ap pale k ap di a gen nèg je nèf nan cha yo. Mwen m pa wè yo m pa ka di yo la. Men si yon jou kòm si yon nèg ta wè nèg je nèf nan cha. kap bay bwa kale, se a denonse. Ou pa konprann non, lapolis kapab itilize bandi pou batay kont bandi. Paske nan operasyon yo te fè kont Odma a, yo te pran de twa grenn nèg, sitou nèg ki te nan lapolis ki pa nan lapolis ankò. Ou kapab gen de mèsenè, men fòk ou fè l an tout diskresyon. Pa egzanp, nèg sa ki te avèk zam nan men l lan, lè mouvman bwa kale a, men nèg la gen zam li nan men l, s on zam ilegal li te ye, e ou wè meyè di w konsa, Tip sa a, ki li menm te di l antre nan baz li a, komisè a oubyen enspektè a te di ke l ap legalize yon zam ba li. Ha, konprann wi. Konprann! Sa vle di, ou t ap fin detwi gwoup sa a, t ap toujou gen yon lòt gwoup bandi, kounye a w t ap al legalize yon lòt gwoup bandi. Mesye, peyi a pa ka fonksyone konsa. Peyi a pa ka fonksyone konsa. M pa gen pwoblèm non, m di nou, nou ka itilize bandi pou n ratibwaze bandi. E aprè? Sa n pral fè avèk yo? Nap gade yon anje, atensyon. il pas bon comme ça.